Zanmi konpatriyòt tvlakayhaiti.com yo, e fòk nou diw avèk anpil tristès nou rejwenn nou nan nouvèl videyo sa, e se twazyèm videyo nou pou jounen an, e pandan nap di yon gran mèsi ak tout moun, tout sila yo, tout zanmi konpatriyòt ki pa janm lage nou. Bagay yo dejenere fòk nou diw aprè mouvman bwa kale a sanble preske bre lwil la anben izo sòti nan silans li ti lapli sòti nan silans li vitelòm sòti nan silans li jeff sòti nan silans li sèl lanmò san jou ke nou pa tande anben nap diw jodi a la bagay yo pa dous ditou pou moun anben nan sous matla. pou moun Debussy, e pou moun e Lyankou, e depatman Latibonit lan medam e mesye nan Savyen bagay yo dejenere aprè anben nou konnen mouvman Bwa Kale a te mete tout bandi yo gen dyare e nan moman nap pale la mouvman sa sanble son mouvman ki preske e kraze paske Ariel Henry ak Frantz Elbé pase polisye yo lòd pou nèg yo antre nan baz. Kidonk menm cha blende k te genyen nan antre vilaj yo pa gen bagay konsa ankò paske Frantz Elbé ak Ariel kraze mouvman an nan men popilasyon an enben jodi a la a nèg kanaran yo ki yo menm enben kòmanse ap bouske kou chen fou tout moun yo te wè vizaj yo nan videyo Bwa Kale yo enben tout moun sa yo Yo kòmanse ap tonbe. Jodi a gon video ke nap gade, ebyen son video dòk ki vrèman tris pou fason ke nèg yo ap mache chèche moun epi vide bal sou moun medam e mesye nan moman nap pale la a bagay la dejenere nan Kanaan, bagay la dejenere nan Sous Matla moun yo gen pwoblèm, moun yo panike, moun yo an danje e Frantz Elbe ak tout Ariel Henry ebyen kraze mouvman Bwa Kale a. Nèg yo kraze mouvman an nan men pèp la, yo di ala a, donk yo tout moun anben genyen kè sote paske yo pa konnen kisa Izo, Ti Lapli, Krisla, tout nèg sa yo, Babekyou, yo pa konnen kisa k ap prepare paske Izo sòti nan silans li, menm si gen moun ki twouve se presyon misye ap bay, menm si gen sila yo tou ki di se pè Izo pè, men fòk nou di w nèg sa yo se gang yo ye, Izo p ap met pye l atè a men l chaje ti vagabon nan lari a. Ebyen ki ap fè antèn ki ap travay pou li, se la pou nou fè pridans, paske prekosyon pa kapon kòm granmoun yo toujou dil, ebyen nou menm TV lakay Ayiti pran kòm nou la, donk e pou nou enfòmew pou nou ebyen metew otòp de tout enfòmasyon pou nou fèw konnen ebyen ke ou dwe fè anpil pridans ou dwe trè vijilan ou dwe trè vijilan paske E bagay yo chanje, bagay yo chanje, mouvman bwa kale a, donk ki lage pèp la enben nan pwoblèm jounen jodi a la paske polis yo pa kontinye kanpe avèk yo, Ariel kraze mouvman an avèk Frantz Elbé epi kominote entènasyonal la, donk se sa lenfòmasyon, nou pral envite w gen detay nan videyo sa medam e mesye, moun kòmanse tonbe Kanaan, moun kòmanse tonbe sous matla, bagay yo grav. ki prèske gen menm atikilasyon avèk poul boukannen. Gade, fò n veye wi la a pou Frantz Elbe pa kreye yon dezyèm poul boukannen ba nou nan peyi a la a. Ekoute la sosyete. Alòske ou wè nèg sa t pale a lè m mennen ti ankèt sou misye. Misye se yon nèg ki gen viza, li ka vwayaje etsetera. Sa di li deside ret Ayiti kanmenm e l deside afwonte nèg yo. Men Frantz Elbe pa dakò paske se zanmi l yo ye. Sou baz ke pa gen mwa kòmsi mesye pou nou gen tout polisye sa yo hein ki fo ki fòme nan akademi paske banm di w gen anpil apwòch ke nèg ka fè apwòch syantifik pou montre ke kon afwontman konfwontasyon pa bay rezilta men jodi a nou rive kòmsi nou bouke nou bouke. Nèg sa yo pa gen okenn apwòch ke w pral fè avè yo ankò. Nèg sa yo e pa yo pap reinsere ankò nan sosyete sa a. Jodi a tout panik ou wè nèg yo panike a, se paske yo pa ka al kidnape, kidonk Bwa Kale a bay rezilta. Fò nou kontinye pou n al chèche teritwa n pèdi yo. Paske si w wè nèg yo panike nan tout nivo sa a, se paske gen rezilta ki bay. M te di moun sou Smatla sa, Lè m wè yon videyo, m wè ekip timoun sous matla, bagay, branch bwa nan men ap fè makak. M te gentan pale yo. E sa k fè kounye a, pa gen kenn SOS m ap lanse. Paske m te gentan di moun sous matla, se pa manifestasyon t gen la, bagay rara t gen la. Depi w sot lakay ou pran lari an, menm yon bwòs dan fò w genyen nan pòch ou. Pa gen blag la. Kounye a lapolis livre yo la, epi bandi yo retounen yo menm al tiye yo anba. alòske anpil bandi gentan kraze rak men moun yo pa konprann banm di nou yon ti bagay ou wè batay ki la son mouvman kontinyèl li ye jiskaske n kraze ènmi an ou paka jodi a ou pran lari epi ou fon bòt epi ou kouri antre lakay ou wal chita epi tout bagay fini bandi a pap veye w li menm bandi a pa sou rezo sosyal menm jan avè w ebyen se ou k pral peye konsekans la pi devan wi. Sa vle di ke m remake nou manke entelijan. Le fè ke n manke entelijan, n ap peye po kase a lasosyete. Mezanmi, branche telefòn ou pou m ba w yon ti tan pou w vin konekte. M pral montre nou kèk bagay. Epi reflechi. Reflechi ak tèt nou, ak fanmi nou. Reflechi. Èske gen nesesite pou n kanpe mouvman sa a pou n pa rekonkeri teritwa nou pèdi yo? Reflechi. Sa sèlman m ka sinyale, gen de gwoup polisye ki fache e ki deside pou revòlte e nou ka sezi wè trè byento ebyen mouvman li chanje bout. E n ka sezi wè se pa sèlman ti nèg ak sapat ke yo atake paske polisye sa yo di yo menm yo pa gen viza. Yo pa gen menm paspò yo pa genyen. Yo pa gen ankenn lòt kote yo prale. Se Ayiti yo genyen paske se la yo envesti tout ti kòb ke yo genyen. Yo pap kouri kite l. Si n vle konprann n ta konprann. Paske jodi a ban m di n yon ti bagay. Se patri a ki menase. Peyi a an danje. Tout sitwayen ayisyen oblije egzile tèt yo akoz bandi, akoz ensekirite, kidnaping. Anpil moun nan dyaspora a envesti nan peyi Dayiti, yo konstwi ti kay yo, nèg ak zam fè yo kouri kite l. Epi n gen tout chèf nan peyi a k ap woule sou gwo machin on pèp. Kounye a m soti nan nèg sa, bon m ale nan malandren sa l menm. M pa konnen non. Depi w nan koripsyon ak izo nan vòlò yon bagay pa gen diferans men sa li pi kriminèl li menm toujou paske l ap touye moun chak segond paske l nan 5 segond. Ban m pale a lapolis, ban m pale avèk popilasyon ayisyèn nan. Pandan n ap pale la a, moun nan Kabarè, Sosmatla, moun nan Savyen, moun nan Lyankou, Yo an grand difikilte. Yo an grand difikilte paske nèg ak zam yo deside pou yo repran teritwa ke moun yo te bezwen, te anvi retounen pran. Nèg yo fè l avèk anpil awogans. Nèg yo deside jisteman pou yo atake tout malere, malerèz yo estime ki te swa nan lari oubyen ki te vle fè tèt pa yo. Tande byen la sosyete. Eske n sonje avan yè m di nou ke Si mouvman sa a, ke m di w m chanje non an la a, Ann repran teritwa n pèdi yo, si mouvman sa a kanpe, m te di sa, m ensiste sou li plizyè fwa, pral gen anpil moun k ap mouri nan peyi a. Lapolis, pou lapremyè fwa depi yon bon tan nan peyi an, reyisi te kòmanse jwenn konfyans popilasyon an. Paske tout moun ki pa nan gang. Yo te deside jisteman pou yo fon pote boure pou yo atake tout nèg ak zam ki nan peyi a. Kriminèl sa t sou ekran misye te toujou ap bare vizaj li kounya m panse misye vin konu. E gen deplasman misye te konn fè kounye a l limite yo. Zòn misye mache plis se rete vilaj, sòti vilaj, pran ti chaloup yo, travèse Lafito. Men misye pa gen yon seri de kote l te konn ale pral fè chèlbè li pa ka ale ankò. Imaj sa t sou ekran m pap fè n tande sa misye di pou m pa alame pèsòn. Petèt gen moun ki tande l deja sou rezo yo. Men nap gade sou ekran n wè misye men mpap fè n tande sa lap pale yo. Yo rele sa an kominikasyon bon m pa tande byen sa misye fè la li pa lòt bagay pa gen okenn detay ke w pral chèche son fòm de divèsyon son fòm de presyon psikolojik kidonk lap jwe sou mantal mwen ak ou. pèp la, l ap jwe sou mantal polisye yo pou fè yo retrakte sou tout mouvman ke yo te menase pou atake l. Tande byen, yo rele sa presyon psikolojik. Se yon jwèt kap jwe sou mantal ou pou di ke dayè gon zanmi ki ekrim ki dim TT ta sanble se izo ki pi gwo chèf nan peyi a dayè remake misye pa lan dènye egzile lagè tande byen remake misye pa lan dènye tontonl papal vitelòm pale. monkonpè l, tonton l, papa l Ariel pale, kouzen l, zanmitay li, kòkòday li, ti lab li pale, Jeff, vòlò parèy li pale, remake li menm, aprè tout moun sa yo fin pale, l fin tande Ariel ki pale, lefè ke Ariel mande pèp la, malgre l ap viktim men rete tèt frèt, misye vin gen yon konfidans. Tande byen, m bezwen n konprann la sosyete. Misye, le fè ke l tande Ariel, Ariel ki di ke malgre tout sa n ap sibi, men rete tèt frèt, misye vin gen yon konfidans. E nan konfidans misye genyen an, misye ap pale avèk yon kalm, avèk yon serenite, yon konfyans. nan tèt li paske Ariel di l ke menm si nap sibi anba gang yo men rete tèt frèt. Bagay yo anpil. Bagay yo anpil. Kidonk, mesaj Izo a se yon fòm dentimidasyon. pou kapab di pèp la retrakte paske mouvman panike yo. Mouvman panike yo, bon bon egzanp, si ou estime ann di ke lè w di o ti polisye waay pèp la kounye a kòman l rele nèg li yo dinozò te la gen reyinyon li pa tout sa yo se manti. ta reyinyon l ap manti se s on fòm d entimidasyon s on fòm de matrakaj de presyon psikolojik li ye paske an n imajine si ou pa ka sòti ou rete nan ti twou fèmen w anba a gen w pwoblèm. Gon pwoblèm! Sa vle di ke kisa t fè w pa ka pile menm la pòtay depi kèk jou? Gon pwoblèm! Kisa t fè depi prèske 2 semèn ou pa ka al kidnape moun sou Dèlma? Gon pwoblèm! Gon pwoblèm! Sa vle di kounye a se pa se pa moun pou met pye yo atè se ou pou met pye w atè pou defann teritwa w kounye a. Tande byen! Sa vle di ke se pa nou kounye a w pa ka ap mande pèp la oubyen polisye w ap bay presyon, e pa sa balan ye. Si kounye a w pa ka ran, ou rete nan twou w gen kote w pa ka sòti, kounye a se ou t pou met tèt ou deyò avèk sòlda ou pou al rekipere zòn sa yo kote w konn abityèlman ale. Donk ou pa ka kache anba nan vilaj epi w ap entimide moun. Ou se yon lach monchè. Se yon lach ou ye, ou pa ka rete nan twou w epi w ap entimide moun. Kounye a w ap rele tout alye w, tout nèg ou yo, etc. Pou yo frape. Non! Se pa sa bagay lan ye. Se pa sa. Gen yon pakèt kidnaping ke w te konn fè kotidyènman, chak jou w kidnape. Ou pral sou 2 semèn ou pa ka al kidnape. Kounye a w sipoze met pye w atè pou w kapab kontinye al kidnape sou Dèlma, Petyonvil, jan w te konn fè l oparavan. Preske tanzantan n konn kidnape sou pako sou tijo poukisa n pa kontinye fè l kounya sa di la gen de teritwa kote komanse gen anprent sou yo ou vin pa genyen anko degaje w met pye w atè pou al rekipere teritwa sa yo pou ka toujou kontinye kidnape donk sa misye ap di yo son lavaj son presyon psikolojik Men tout sa vini aprè towo sa. Tèt ansanm nap mete yon bout nan zafè gang ak ensekrite a. Ki nèg kap fèm dezòd sa? M ta bloke zanmi sa wi. Pafwa ebisyon ap relem nan lè sa pou dim kisa. Nèg la pa fin bon moun petèt gen dwa fanmi izo li ye. Map pwofite di tout moun ki vle pran woulib sou fristrasyon pèp la sa pap pase. Polisye nou yo ak tout kòmandan yo bay yon bèl egzanp detèminasyon ak kouraj. Yo merite felisitasyon ak rekonesans tout nasyon an pou travay yo. M ap mande konpatriyòt mwen yo, malgre sa yo sibi nan men bandi. Tande, tande sa, tande ti pati sa. Trè enpòtan wi. Tande ti pati sa, pèp la. Trè enpòtan pou nou. E se a, tande wi, se, se aprè Izo fin tande sa epi li menm li pale. E lè misye ap pale, misye pale avèk yon kalm, avèk yon asirans, yon konfidans, yon konfyans. Malgre sa yo sibi nan men bandi pou yo rete tèt frèt. Tèt frèt. Tèt frèt. Tan tèt frèt. Tounen l ankò ti John. E koute Diwayès. Diwayès! Tounen l ankò, tounen l ankò ti John. Tounen l ankò. Konpatriyòt mwen yo, malgre. Tounen l, tounen l nèt, tounen l nèt ti John. M ap mande konpatriyòt mwen yo, malgre sa yo sibi nan men bandi. pou yo rete tèt frèt. Pa gen pwoblèm. Men Izo pran pawòl la. Izo pran pawòl la. Sa vle di, le fè ke malgre tout sa n sibi pou n rete tèt frèt, eben misye pran pawòl la. E misye ap pale avèk yon, yon, yon, yon, kòm si, san pè. Avèk yon konfidans misye ap pale. Epi m vin konprann. M vin konprann, m di bon, la men sa k pase la nou pran nan konplo. E gon voice chef gang sal ki rele Jeff la misye lage deyò ou wè misye li montre w ke se a Ariel lap travay misye di nan voice la oh TT misye joure m byen joure e misye di m ke met pye w atè wap pale Ariel mal li menm li atè a ou menm met pye w atè e misye ap defann Ariel sa di e menm yo menm nan tande byen wi sa di se menm yo menm nan se menm yo menm nan. fè pati de lekip, nou chita avèk le premye minis avan ke l te kote l ye a. Ekoute byen, sa vle di ou pase, Ariel Henry w ap pale la? Tout moun nèt sa yo chita ansanm avè nou, Ariel Henry kiyès ki akouche l? Se Norman Jovenel ki akouche Ariel. Ok, reprann non sa pou nasyon. Non, tounen l ankò Ti John. Sa enpòtan pou pèp la, Ti John, tounen l ankò. Tout moun net sa yo chita ansanm avè nou Ariel Henry kiyès ki akouchel se lanmò Jovenel ki akouche Ariel. Ok reprann non sa pou nasyon an kap tandew paske vitelom wap pale la verite. Notre premye minis Notre premye minis Notre reprezantan Le chèf di CSPN. Ariel Henry. E nou chita avèk Le ministre de la planification. Sa vle di Ricapierre. Ricapierre. Tounen l ankò ti John. Fòm gon ti John isi a fòm gon ti John wi DYS e DYS fin gatem fòm tounenl ankò la pou pèp la tande yon bagay. Nenel Cassy. Chita a Mèt Michel. Andre Michel. Nou chita avèk direktè aktyèl la, se fè. Tande, tande byen, tande byen. Misye di li chita ak direktè aktyèl la. Lè Bertho mande misye, Ki direktè w ap pale? Ki pati? E Bertho an te nan konfizyon, li pa t konprann. Li di l, Ki pati? Li pale kèk pati politik. Misye ap site non nèg pati, Nenel Cassy, André Michel. Menm ekip la. Lè w ap vin blofe pèp la la, se menm vòlò sa yo ki kraze peyi a nan chita ak gang, bay gang gang bagay, pre bagay, ou konprann, nan kesyon peyi lòk, ame gang, finanse gang, chita ak gang, reyini ak gang, tout nan gang, brase gang, tout nan gang. epi kounya yo vin chita ap pran pòz yap defann pèp epi pèp egare a menm kap ap gade yo vre yo tout se defansè pèp jodi a nou pa wè kiyès ki ap defann pèp la tout bon nou pa wè defansè pèp la tout bon jodi a nou pa wè li eben genlè pa wè eben tande byen misye di direktè aktyèl la a m vin konprann lè w wè operasyon paka mennen tòsè la m vin konprann kounya epi m pral retounen m pral montre n de bagay la pral gen kriye ankò aswè a nan emisyon sa wi. Oh oh branche telefòn ou m pral moutre w koze wi pral gen kri ankò wi ou wè avan yè m fon emisyon map retounen a imaj polisye yo se pa de moun ki nan chagren men mwen menm m panse ke sa te kapab fè moun yo revòlte oh oh moun yo pi mal yo genlè vin pi mal wi Men mwen map di n ankò, si n kite mouvman sa repran teritwa pèdi sa, si n kite, si n kite mouvman kraze, nou tout ap mouri. Sonje TT te pale nou. Eben tande non, kote mouche? Ti John, tounen l ankò, tounen l ankò Ti John. Ki de manm? Kiyès? E, w ap pale direktè aktyèl ki pa, ki pati?